Bonswa bonswa bonswa bonswa nou vin avèk premye fason yon nèg dwe teste yon fanm yon nèg dwe teste yon fanm poul konnen si fanm lan avèk li nan bon tan ni nan move tan. De tout fwa nèg la konn bay fanm lan 300 euro le mwa 400 euro li dwe al bay fanm sa 50 euro poul konn si fanm sa renmenl si tout fwa ou wè fanm sa pranl mesye yo konnen ou gen yon bon fanm nan menw si tout fwa ou wè fanm sa li refizel ou mèt konnen ou pa gen yon bon fanm ki avèk ou nan bon tan ni nan move tan Kiyès ki di nou sa? Se Alexis. Nou pa t konn sa? Anben, mwen fè nou konn sa. Mesay lage, boum! Koupe!